Pou pawòl sa yo pa kontinye repete gen bagay ki pa di, kòm si te gen bagay ki gen verite ki pa revele, nou pare nou menm. Obezwen, si se nesesè pou l fè piblik, nou fè l piblik. Nou pa gen pwoblèm, nou pa gen rezèv sou sa. Sa se youn. La kesyon de kisa k pou debloke, Nènè klè sou sa. Nou di ke nou gen yon ajennda ke nou diskite e ke gen yon sanm de pwen ladan l ki nesesè pou n diskite, pou n chita sou tab la, pou n tabli sou yo, pou n kòmanse mennen diskisyon. E ajenda sa a, fòk li tounen sou tab la, jan n di l yo, avèk tout pwen ke n di yo. Ki rele, ki pwen ki ladan l? Se yon bagay ki rele, fò peyi a genyen nan lespri Konstitisyon 1987, genyen yon egzekitif 2 tèt. Gen yon prezidansyèl, epi gen yon primati. Dezyèm bagay genyen, lakonferans nasyonal, enkontwounab. Se 2 eleman konsa ke n defini, retou a lòd repibliken an, pou fonksyònman enstitisyon yo, se 2 bagay pou nou ki pa gen ankenn posiblite de pa, de negosye, Komsi refize yo il faut que sa yo baz reprise de tout konvèsasyon nou pa yon bagay ki rele yo menm yo deside tèl bagay pa ladann alò fòm di nou pwoblèm wi lan akò yo di ki 11 septanm ke yo pibliye ke yo gen ladann nan ladann yo prevwa bisefal wi men kounya yo bliyel lan menm akò 11 septanm yo te yo prevwa yo te pale de konferans nasyonal tou wi men kounya yo pa vlel ankò Paske la kesyon ke pèp ayisyen pran avni l an men an, moun k ap fè politik tradisyonèl nan peyi a, s on bagay yo pa vle. Toutotan yo dan lopozisyon, toutotan yo pa sou pouvwa, s on bagay yo renmen. Yo renmen pèp. Yo renmen pèp pran lari, pèp apiye yo, y ap danse, kanaval, pa gen pwoblèm. Men kantilsaji de poze pwoblèm yo fondamantalman e ke se pèp la ki aktè, ki efektivman ap defini avni l, moun yo pa dakò pou sa fèt. E la kesyon de konferans nasyonal se yon pwen de blokaj enpòtan li pou yo. Yo pa dakò ke konstitisyon peyi a se pèp ayisyen k pou pwononse l sou li, sou la manyè pou yo modifye l si nesesè, sou la manyè pou yo rekonpoze l si nesesè. Se anndan yon konferans nasyonal sa ka fèt. Se menm jan tou sistèm elektoral la, li pa ka rete yo menm y ap defini ki jan pou l fèt, de twa nèg ekri l. Fòk pèp la pwononse l sou sa, bay yon mwayen ki jan eleksyon ap òganize. Yon bagay ki senp, nap pran yon egzanp jodi a, si w enskri Sen Mak, ou gen dwa wè lan maten jou eleksyon yo voye yon sms ba ou, yo voye di w ke ou pral vote Site Solèy. Prensip yo gen la kounye a se fè ke pèp ayisyen pa patisipe lan eleksyon, mete l a kote. Se konstriksyon sa yo genyen. Men lè w di yo pa egzanp fòk se biwo de vòt la kote moun enskri se la pou yo vote, Se sistèm elektoral la pou chanje, gwo difikilte k parèt devan yo paske pa gen mwayen fè magouy ladan l, pa gen stand de vòt yon kote pou yo deside. Donk se 2 kesyon fondamantal pou nou ke nou pap tranzije sou yo e se yo menm toutotan ke ajennda ke nou konstwi, ke nou diskite e ke pwen yo pa anndan l pou yon repriz de la konvèsasyon politik ki pou mennen yon negosyasyon, sètènman n ap kite yo degaje yo pale. E n te di yo sa deja. Dè le premye jou, n eksplike yo si se nan bagay sa y ap pale a, dezòd ke yo vle enstale nan tèt peyi a, yo vle kontinye, yo mèt kontinye pou kont yo, n ap wetire kò nou, n ap kite yo avanse, e lè yo pare, si yo santi ke yo kwense tout bon e ke pèp ayisyen an pouse yo pou yo fè otre choz, lè sa a n ap toujou pare pou n avanse. Bay nou pa ap tranzije sou tèl bagay. Ou konn sa n pa ap tranzije sou li? Enterè peyi a. bagay ki rele fondamantal nan peyi a, nou pap transize sou li. La kesyon ke peyi a fò l chwazi dirijan pa l la, se yo ki gen kapasite a nou pap transize sou sa. Afè ke blan ka fon twit pou l nonmen yon moun nan, nou pap transize sou sa. Nou pa va janm asepte sa. Se 2 eleman fondamanto pou nou ke nou pap transize sou yo. Men nou pral nan negosyasyon politik, rapò de fòs yo ap etabli, sans peyi a konprann ke demach la dwe fèt la, se a li menm nap reponn. Se konsa kesyon an poze. Pa gon afè. Se menm jan n ta al mande, Èske pouvwa kon bagay li ka ba nou? Li pa gen anyen li ka ba nou. Yo pa gen anyen nan men yo. Se peyi a ki gen nan men nou. Pouvwa se yon pouvwa ki la pou l sèvi peyi a. Donk kesyon pou nou li trè klè. Gen de prensip fondamanto ki pou nou pa gen ankenn negosyasyon sou yo. Li pap nòmal ankò jodi a ke blan an deside nonmen dirijan peyi yo e revoke yo lè l vle. Se pou moun yo devlope kapasite yo pou yo chwazi pou yo mete moun yo. Si nou gen kapasite pou nou chwazi l e ke peyi a sipòte sa n ap fè a, se li k ap fèt. E nou pa ale san move entèlokitè. Se li vizavi n, di pwennvi lokal. Se vizavi peyi a. Se li k ap dirije peyi a. Se li bra k ap dirije peyi a. Menm si tèt la deyò. Men pandan ke n ap fè sa, nou pa janm neglije. E gen anpil moun ki repwoche n sa. Nou pa janm neglije ke lentènasyonal fò n pale avèk li dirèkteman tou. E sa n ap di a la nou di yo egzakteman menm jan an. Li tan, li lè pou yo kite peyi a deside de pwòp chèf li. Se pou yo sispann ladann. E w ap tande de pli zan pli konvèsa diskou yo a. Ap soti sou bagay se yon solisyon ki lib pa ayisyen. Montana vini ak sa. E nap kenbe l. E se etonan ke nap gade gon nòt ki soti la. E se premye fwa m wè sa. M wè Inyon Ewopeyèn ak tout anbasadè l yo siy yon nòt. Epi kòmsi m wè rès kò gwoup la pa siyen l. Li sanble wè kò gwoup la pa egziste ankò. Oubyen kò gwoup kò an kachèt ap negosye ap fè afè pa l pou kont li. Men se ankò yon lòt viktwa dou Montana. Paske nou di yo, nou pa lan relasyon avèk ankenn kò gwoup, nou lan relasyon bilateral, peyi a peyi, sa vle di ke Ayiti avèk Lafrans, Ayiti ak Inyon Ewopeyèn, Ayiti avèk BINUH, avèk Nasyon Zini, dan la mezi ke se yon enstans entènasyonal ki regwoupe yo, pa gen pwoblèm. Men anndan peyi a, sendika ki rele kò gwoup la pou nou pa egziste. E se ankò yon viktwa dou Montana. Nou wè koze sa, e se avèk plezi nou wè ke yo siyen nòt yo a, san lòt pwisans yo siyen avèk yo, siyen pou kont yo. Donk se konsa n ap avanse, n ap avanse lan batay pou n rejwenn sa n ap chèche, souverènte peyi a, ke peyi a ka deside a, e sa w ap pale lespri entènasyonal la ki konprann ke l ka toujou dirije peyi a, mete dirijan li an, ou vle ap renmen sa ou pito avèk li a, se kont li li ye, e laboratwa monosefal ki la a. Son laboratwa l ye, y ap teste pèp ayisyen an pou yo wè si l ka asepte retounen sou anpriz yon sèl chèf. Se sa yo te eseye ak Jovenel. Paske moun yo bliye wi ke pandan tout tan rèj Jovenel la e konsa l pase wi. Jovenel papa peyi, li fè sa l pito. Pa gen paleman, pa gen anyen, l ap avanse, l ap vale teren. E se menm bagay la ke ap kontinye la paske yo gen yon pwojè konstitisyon pou ladan l yo fè ke Anndan peyi a se yon sèl chèf ki genyen. Se sa y ap konstwi. Kòmsi Ayiti pa modèn, Ayisyen pa ase modèn pou l ta asepte gon bagay ki rele primati, ki rele prezidans. Paske nou pa rive lan nivo de devlopman ke yo rive yo menm pou n ta asepte yon bagay konsa. Paske blan gon sèl pawòl lan tèt li, lè gon sèl dirijan, mèt e senyè, sa vle di li ka pale e li menm li gen pou l fè aplike tout sa l di yo anndan peyi a. Non nou konnen nap batay ak nap pale avèk yo nou konnen n anfas yo e yo konnen n anfas yo tou paske yo konnen chemen an tout tan yo pa pèmèt pèp ayisyen an jwenn kapasite sa pa gen mwayen sòti ladan l. Li gen anpil akò anpil akò akò akò eske Montana ki te gen li te fè eleksyon li te prezidan li premye minis eske nan chita pale nan dyalòg yo eske nou prè Pou mete 2 moun nou te gen paske nou fè eleksyon pa nou deja, nou fè eleksyon nou gen prezidan nou gen premye minis eske nou dakò pou 2 moun nou te gen nan eleksyon yo sou tab la ki ap vrèman pou yon chita pale nou bezwen konnen ki kote ayiti ye nan tout diskisyon kap fèt yo paske nou pèdi nan sa kap pase nan peyi a la eske nou prè pou mete kandida pa nou yo eli nou sou tab la. Mwen se Hervé Brel mwen travay pou Abidiske a genyen reprezantan akò 11 septanm ki di klèman nou kanpe sou brit pou n fè pa Daprè sa Gwal revoke egzekitif bisefal la yo di pa gen oken konstitisyonèl pou gwo egzekitif bisefal jodi a e ke nou pa yo menm yo pale tou de yo pale tou de retablisman pouvwa palemantè donk pa gen pou vizyon tou pa gen posiblite pou fè sa san ke pa gen kesyon ensekirite a ki rezoud pa gen kesyon apezman sosyal la ki rezoud e yo di ke gen de verite ki pa di nan sa e moun ta nap premye m ta renmen gen yon plis eksplikasyon sou sa dezyèm pati kesyon Veye pou n pa met telefòn yo nan dlo silvouplè. Si nou byen konprann touletwa kesyon yo marye. Touletwa kesyon yo marye. Alò nou toujou di nou menm pwoblèm ki gen la a se pa pwoblèm pran pouvwa ni pwoblèm al monte sou pouvwa a pwoblèm nan ye. Nou toujou di fòk nou rekonpoze pouvwa a. Fò n chanje nati pouvwa a. Fò n chanje rapò ki gen anndan ant pouvwa avèk popilasyon an. e nou di sèl fason pou n fè l fò peyi a reprann souverènte l lan, kapasite l pou l chwazi moun ki pou dirije peyi a. Paske chak fwa, kakwèl kesyon poze, èske n ap mete eli nou sou tab la, èske n pa p mete l sou tab la? Pwoblèm lan, se ki pouvwa k anfas nou? E gen moun ki di kisa pouvwa a bay li menm? Kisa pouvwa ap bay? Segonn pouvwa ak rele pouvwa yon moun, pouvwa yon endividi. Montana demontre jiska jodi a ke sa l ap chèche a se pa sèlman yon bagay ki rele mete moun sou pouvwa, men se mete moun sou pouvwa pou fè kisa? E pou fè kisa a? Se fondamanto sa Montana prevwa ak ekri ki defini sa k rele fèy de wout yo. Kòman sa ap fèt pou pèmèt ou rezoud kriz? Espesyal ou gen la ki rele gouvènans ki pa kab fèt la, sa w gen la ou genyen yon bagay ki rele premye minis ki pa gen anyen k ap regle, kòman w ap modifye sa, kòman w ap chanje l, kòman w ap òganize l pou mete yon pouvwa ki reponn a sèvis peyi a. Lan sans sa, lè nou di sa, gen moun ki kesyon ki vin apre a ki kole yon bagay ki rele, sa k rele ki jan n ap fè oubyen ki sa nou gen rapò, kòman n ap rive boulvèse sa, kòman n ap rive chanje l. Nou konnen ke lè n ap negosye la kounye a, deba politik ke n ap mennen anndan peyi a, demach ke n ap fè a, nou an fas a yon branch lokal de yon pouvwa entènasyonal. Gouvènman k la, se branch lokal yon gouvènman entènasyonal k anndan peyi a. Lè n ap pale avèk yo, nou konnen ke n ap pale a pwisans ki deyò yo. E Nènè ensiste an plizyè fwa la a pou l di, kòman moun entènasyonal yo ki gen kontwòl peyi a jodi a, ki gen espas politik, espas ekonomik e ki menm kraze tout enstans enstitisyonèl ki te anndan an, ne sere menm relijyon yo menm legliz katolik ka rive mete yo nan sitiyasyon de depandans pa rapò a yo menm, kòman y ap konprann nesesite jodi a pou yo kite Ayisyen fè sa gen pou yo fè a? S on baz egalitè anndan peyi a, s on baz ke sosyete ayisyèn an gen kapasite pou l chanje sa k la, Montana pare pou òganize sa. E tout eli n yo, yo eli anndan Montana e yo eli yo lon kad e yo lon kad, m pa konprann kesyon enpi ap sou tab. Eske ka gen chanjman paske nou gen prezidan nou gen premye minis nou. Nou nan dyalòg, li di nan dyalòg tout bagay ka fèt. E se kòmsi w anonse nou depi kounya pou n ap anonse ke nou pral fè tèl bagay. Nou pral antre lon negosyasyon politik. La pral difisil pou m kapab fè konvèsasyon avèk ou Men map di ke nou pral nan yon negosyasyon politik lè l posib, lè pouvwa a deside ke efektivman fòk yon negosyasyon politik ki mennen, e lè sa rive, selon enterè peyi a, jan peyi a ap konpòte l pa rapò a sa kap pase a e kote l wè demach la prale, se li k pral gid nou. Jodi a nou konvoke, se pa paske se Montana ki te fè yon akò ki fè l konvoke sou tab la. Se pa paske gon 11 septanm ki fè yo konvoke yo sou tab la, se paske sitiyasyon peyi a lan eta n ye a konvoke n pou vin sou tab la. E nou sòt di ke si peyi a bloke jodi a, se pa Montana k bloke l. Pouvwa a bloke peyi a. E l refize debloke l, li pa vle bay ankenn espas pou l debloke l. Donk batay pa nou, se debloke peyi a e enstale tout enstans ke n kapab enstale lan yon negosyasyon seryez e kòrèk lan enterè peyi a, se sa k ap toujou motivasyon anndan Montana esansyèlman. Donk pou m reponn a kesyon sa. Anndan yon peyi, li pa ka gen yon dat dekspirasyon ladan l. E se mal konprann ke ou lan yon mouvman politik k ap devlope kapasite l apati de agimantasyon ki gen anndan peyi a, apati de devlopman kapasite politik anndan peyi a, epi pou ta panse ke batay politik la fini. Laprèv, se ke si jodi a nou rive mennen pouvwa Leta a. Jan l konstwi a, a tout blank dèyè do l la, sou yon tab de negosyasyon, se yon demach ki ekstrèmman enpòtan e se pa yon demach pou n pran alalejè. E se pa pou n pran l kòmsi se yon bagay ki senp. Moun yo fè ennan ap reziste a lide pou yo vin chita sou tab la pou yo negosye avèk Montana. E kounye a, pou yo menm, sa ki enkontounab, sèt negosyasyon ete kontounab. Menm lè y ap fè tout virewon y ap fè yo la, tout demagoji ke y ap fè a, yo konnen yo kondane pou yo chita a yon moman avèk fòs anndan peyi a, ke se swa Montana, ke se swa Montana avèk dotre fòs anndan peyi a, gon nesesite pou yo. E menm lè y ap fè demagoji ki rele y ap fè bagay miltilateral, y ap chèche moun pou ede yo ranmase sa yo fin kraze yo, se sa y ap chèche. Men pandan y ap fè sa, se paske yo rekonèt gon nesesite anndan peyi a, sa Montana ap di depi ennan edmi a, nesesite genyen yon konsansis pi laj ke sa ki la a, pi laj ke sa yo menm yo ka pwodui kòm fenomèn politik, donk sa pa fouti gen ekspirasyon ladann, sèt yon konstriksyon politik ki gen avni li e ki ap gen dinamik pwòp li pou l avanse. Pou rive nan negosyasyon avèk pouvwa an plas la, se yon bagay ki trajik e an menm tan ki komik. Li trajik paske nou fas a yon pouvwa ki gen ennan e depi lè l monte, se yon pouvwa ki pratikman Pat gen opozisyon devan l. E jiskaprezan li pa gen opozisyon devan l tankou jan sa te fèt sou alepòk prezidan Jovenel te sou pouvwa. Tout aktè nan sosyete sivil la, tout aktè politik te panse ke gen yon nesesite pou ansanm avèk pouvwa an plas la yo jwenn yon konsansis pou sòti peyi a nan enpas ke peyi a rive a. Alò, sa ki trajik ladan li, se ke menm pouvwa an plas sa a, alòske l pase ennan li pa fè anyen, alòske l pase ennan efondreman Leta a vin pi gran, alòske l pase ennan efondreman sosyete a vin pi gran, Pouvwa sa a panse ke se li menm, jan Ted tap di, ki gen tout lejitimite, ki gen tout konstitisyonalite, alòske l pa remèt anyen. E sa a pèmèt nou wè nou an fas yon pouvwa ki non sèlman enkapab, paske apre 1 an pa gen gran choz ki fèt nan peyi a, se bat sèlman peyi a fèt, men ki an plis iresponsab. Paske yon moun yon minimòm de responsabilite de yon pouvwa ta sipoze di l pa rapò a jan sitiyasyon peyi a ye a, li pa kapab kebes peyi a konsa. E sa ki komik ladan l, pouvwa a met nan tèt li ke se li menm ki pou deside ajenda ki sa pou lòt aktè yo vin diskite avè l. Pouvwa a met nan tèt li ke li menm lòt aktè yo dwe vin pote l ranfò dwe vin ba l wòl obsèvatè, dwe vin ba l lide sou kijan pou debloke kriz la pandan ke li menm li sou pouvwa a, li pap regle absoliman anyen ni pou peyi a, ni pou popilasyon an, ni pou moun ki nan kondisyon defavorize yo, ni pou peyizani an, li pap regle anyen pou pèsòn sof pou tèt li. Alò, lè ou devan yon bagay ki osi trajik, ki osi komik, kesyon pou nou poze tèt nou, poukisa ke entènasyonal la aksepte, tolere, ankouraje yon pouvwa de cette nature kontinye pèpetre nan tèt peyi a? Paske si pouvwa a pat gen yon apui, yon apui nan nivo nasyonal e nan nivo entènasyonal, li pa ta fouti genyen yon tèl konpòteman. Nou rive nan yon sitiyasyon ke fò n poze tèt nou kesyon, kisa ki gen pou fèt jounen jodi a pou sòti peyi a nan sitiyasyon ke li ye a? Jounen jodi a, Que faire la se yon bagay nasyonal ke li ye. Li konsène ansanm de sektè nan sosyete sivil la. Li konsène ansanm dòganizasyon nan peyi a. Li konsène milye riral la kòm milye iben an. Li konsène tout aktè nan peyi a. Peyi a pa kapab ankò, fò n fè yon sèl, tankou yon sèl moun pou nou rive sòti peyi a nan sitiyasyon ke li ye a. Sòti peyi a nan sitiyasyon ke li ye a, chak jou n ap rann nou kont, ke pouvwa pa enterese a sa. Donk fas a sa, ansanm, tout nasyon an gen de desizyon enpòtan pou l pran an sans sa. Pou nou menm, nan nivo Montana, nou fè tou sa ke nou te kapab pou rive jwenn yon entente de prinsip avec pouvoir en place là, qui permettent de débloquer situation pays avec ensemble de l'autre acteur politique et acteur de la société civile là pour ça arriver fait. Pouvoir refuser ça, parce que pouvoir, c'est monologue que le voulais faire ensemble et non pas dialogue pour débloquer crise pays. Pou nou menm nan Montana, akò a pral gen 1 an. Akò pa nou an, akò 30 dawout la. Se yon moman pou nou fè yon bilan kritik, pou nou regade estrateji ke nou te genyen, pou nou defini de nouvèl estrateji. Se yon moman tou pou nou al chèche Fè diskisyon, bilan kritik ansanm avèk nos alye e pou n gade ke fè ansanm. Se pou moman tou pou nou reprann baton peleren nou pou n al kontakte, pou n al chita diskite avèk ansanm de lòt aktè enpòtan nan sosyete a pou ansanm avèk yo nou gade kòman ansanm retire peyi a nan move pas ke li a. Donk, n ap kontinye avèk travay relasyon piblik yo, n ap kontinye avèk travay ranfòseman Montana ni o nivo metwopolitèn ni an nivo milye riral, n ap kontinye travay diplomasi a ki ekstrèmeman enpòtan pou al di entènasyonal la li pa nòmal, li pa akseptab pou kenbe yon pouvwa k ap fè yon peyi sa. E n ap kontinye al pale avèk yon ansanm de lòt aktè pou ansanm nou wè ki jan retire peyi a nan pas labou ke yo foure l la. Pou selebre ane a, nou nan yon faz de bilan e nan kad bilan an, n ap defini ansanm ki jan fè l. Dakò? S on bagay k ap prepare, li poko ase kuit pou nou enfòme ki jan n pral fè l. Men dè ke l kuit, menm jan n abitye fè, tout moun ap konnen ki jan, alò m pa ta renmen rele sa, Selebre, paske nan jan peyi a ye la, pa gen selebrasyon ki kapab fèt. Ki jan n ap make premye ane akò 30 dawout la, se sa sitou ke nou pral chache, n ap reflechi e n ap travay sou sa. Dakò? M pa konn ki lòt kesyon k te gen. Kisa w rele, kisa w rele ekspirasyon Montana? Pa gen yon kote nan akò la, paske lè n ap poze kesyon yo, fò n pran letan de li akò a. Pa gen yon kote nan akò la ki pale de ekspirasyon. Pa gen yon kote nan akò la ki defini yon delè kote ke w fèt, akò a monte epi akò a fini. Oubyen l ap enstale. Pa gen yon kote ki di sa. Dayè nou pa ta kapab di sa pou la senp e bòn rezon, lansanm de aktò a e tout aktè ki mete ansanm yo, yo mete ansanm pou wè ki jan son baz konsansyèl sòti peyi a nan kriz ke l ye a. Nou pa genyen tout eleman, tout faktè yo nan men nou ki ta pèmèt nou detèmine yon dat oubyen yon peryòd. Dayè si n te fè l, se ta pou yon erè Pou prèv, lè n rive pa rapò a obstak ki rele pouvwa an plas la e dèyè pouvwa an plas la, kominote, yon pati enpòtan nan kominote entènasyonal la, fas a obstak sa a, li poze pou tout aktè nasyonal yo la nesesite de redefini estrateji yo pou gade kijan depase obstak. Sa fè nou klè sou sa k kanpe a. Sa k kanpe a, se ke pouvwa a avèk alye 11 septanm li yo t ap mennen n nan yon monològ ansanm e non pa yon dyalòg ki ta kab debouche sou yon vrè negosyasyon. Monològ sa a Nou pa enterese fè l avèk yo. Si yo vle fè l, y ap fè l pou kont yo, avèk aktè yo vle. Men yo p ap jwenn Montana vin kosyone yo nan monològ ke y ap fè a. Se monològ la ke nou menm, nou di nou p ap patisipe nan okenn fòm de monològ avèk pouvwa sa a. Paske pouvwa a pa ka met nan tèt li, avèk awogans, ke se li k pou defini ajennda de diskisyon avèk kèlkeswa aktè a. E se sa a ki inakseptab. Paske anvan menm diskisyon yo kòmanse, pouvwa a vle enpoze ajennda pa l, kòm si gen pwen li aksepte diskite, gen pwen li pa aksepte diskite. Nou te remake tandans sa a depi nan demach pou rive sou tab la. Nou pa t, nou te panse lè n rive sou tab la, bagay la pa t ap kontinye. Nou wè se menm bagay k ap kontinye, nou di yo fè afè nou. Paske nou menm, sa n ap fè a, se kondui n ap kondui peyi a pi mal toujou, nan yon labou, nou p ap vin kosyone l avè nou. Dotanplis, yo t ap pale pou n al fè dyalòg avèk lòt aktè, e se poutèt sa n te di yo, an nou jwenn yon antant de prensip sou ki jan nou kapab ansanm debloke kriz peyi a, epi nou pral ofri a tout lòt aktè yo pou yo anrichi l pou nou kapab devlope l ansanm. Donk se pouvwa an plas la ki li menm refize fè dyalòg politik pou rive a negosyasyon avèk lè aktè e patikilyèman avèk Montana. Dans ce cas nou menm. Dans ce cas nou menm nou di monolog ou a kontinye l pou kont ou. Dakò? Pafè. Se petèt tout ou manèv. de entènasyonal la pou montre ke pa kab gon solisyon ayisyèn ant ayisyen avèk ayisyen pou debloke kriz peyi a. Sa vle di yo mete poulen yo a la, yo mete ekip yo a la, ekip la kanpe tankou yon mur epi pa gen dyalòg, pa gen negosyasyon ant aktè ayisyen. Epi sou baz sa a, apre kèlke tan, y ap di w yo menm, Ayisyen pa kapab rezoud pwoblèm yo, Ayisyen pa kapab chita ansanm pou rezoud pwoblèm yo, alòske nan nivo nou menm nan Montana, avèk pli de 1000 antite nan sosyete sivil e aktè politik, li montre trè klèman lè Ayisyen vle, yo kapab mete yo ansanm pou yo aji sou pwoblèm peyi yo. E Alyans nou fè avèk dotre patenè nan pen, nan avèk gri, montre nou tou ke gon dinamik nan peyi a, kote peyi a prè, peyi a mûr pou ke w fèt lè aktè ayisyen mete tèt yo ansanm pou wè kijan sòti peyi a nan sa l ye a. Obstak la Se pouvwa an plas la avèk yon pati nan entènasyonal ki dèyè l. E se sa nou ta dwe, nou tout, nou ta dwe klè sou sa e pou n konnen kè s kil fo fè pou sòti le peyi de l enpas an tenan kont de difikilte sa.